Bonswa bonswa bonswa sou chanèl la la jodi a nou vin pale pou moun kap pede gen bouton ki leve sou kò yo moun kap pede gen la fyèv ben men sa nap bezwen nap bezwen yon fèy la ki rele asòse paske fèy sa li bon pou bouton li bon pou la fyèv li bon pou vant fè mal Mwen te fè yon videyo pou afè vant fè mal la, jodi a nou fè yon videyo pou moun kap pede gen bouton ki leve nan kò yo, kò yo ap gate yo, moun kap gen lafyèv dri yo, yo pa gen kòb pou yo ale lopital anben fèy sa a nap jwenn fèy sa a nan mache, m pa kwè l vann chè, 2 pou dola m te kite l an Ayiti, bon nap achte fèy sa a nap bouri fèy la byen bouri nap mete sèl ladan l nap bwè l. Detout fwa ou fini bwè li nap konseye ou gen dwa benyen avèk fèy sa osi ou achte yon savon lave ou benyen avèk fèy la osi tout fwa ou ta bezwen geri pou bouton yo pou lafyèv ou gen dwa benyen a fèy la ou gen dwa bwè fèy la ou mete sèl ladann ou achte yon savon lave ou benyen avèl paske li bon anpil. Se te Tito ki te pase mesaj sa la maten an vit fè paske gen yon dam Matinik la ki te bezwen enfòmasyon sa a, nou konnen mwen te di sa deja fèy sa a bon ni pou vant fè mal ni pou ni pou bouton li bon pou lafyèv l ap lave san w osi paske la mwen menm mwen konnen fèy sa a trèzenpòtan. Se te Tito ki pase mesaj sa a sou chanèl la vit fè Si w jwenn mesaj la pa kite l pou kont ou pataje l a moun ki kap pede gen lafyèv, kap pede gen vant fè mal, kap pede gen bouton leve sou kò yo, anben fèy sa a la pi fè anpil mirak nou konnen se te ti towo ki te ba nou enfòmasyon sa nap mache a pèp ayisyen an boom se sa se sa.